Wap bercy? Aah Carel monchè. Gen anpil moun ki pa konn sa men m sot fè yon pakèt tan deyò de Ayiti e Kòmsi m just antre nan peyi a la, m just met pye m sou sòl la, m just santi m kontan man. So, m te just vle di tout moun kòmsi an Ayiti epi m kontan mwen la nan vil la. Bon, pou fwa sa m pa kwè ke n ap gentan jwe, men n ap planifye pou ke m ka retounen e pou n ka fè toune, pou n ka jwe. Byen si, ankò yon fwa, si Ayiti pèmè, men nou gen ti bagay k ap vin jwenn nou nan jou yo la. Ou ap berse? Aah Carel monchè Imajine w imajine w Fanm sa move Map chante devan 20 mil moun epi pou m pa la map ri Non Mèsi se youn nan bagay ke m vrèman tèlman eksite pou li la Mwen fè kòmantè sa pou m ta esplike ke